TV lakay Haïti pwen kòm medam e mesye nou kontan avèk ou ankò yn fwa nan dezyèm videyo sa ke nou pote pou ou pandan nap di mèsi ak tout zanmi nou yo tout sila yo ki fèk rejwenn fanmi TV lakay Haïti pwen kòm nan nap remèsye ou dabò E kòm dabitid jan ke nou toujou fèl nan chak videyo, nou pap janm sispann remèsyew paske se gras avèk ou menm ki ban nou fòs ak kouraj pou nou kontinye chèche enfòmasyon agoch adwat anwo anba pou nou pote pou ou. Bon, jodi a la nan depatman Latibonit lan, grenn pwen kap domine aktyalite a se nèg Savyen yo kap fè koze. Nou vle pale de baz Gran Grif ki gen nan tèt li chèf gang Luckson, aprè lamò Odma ki t ap dirije baz sa, enben jodi a se Luckson k ap koupe e rache, k ap separe. Enben medam e mesye Luckson poze yon gwo aksyon la nan baz Savyen, gen plizyè bandi nan baz la pou nou di, enben ki yo menm e toujou ap bay enfòmasyon sou baz la. Enben Luckson ki li menm aprè ankèt li fin mennen aprè tout antèn ke misye li menm e donk li mete sou baz la sou sòlda yo menm ki anndan baz la enben misye finalman e jwenn plizyè nan bandi yo nan sòlda l yo enben ki yo menm responsab nan bay enfòmasyon sou baz la e sa w tande a la Luckson pandye 2 E pou kounye a n ap pale la nèg sa yo anba kòd, Edikson plase anviwon yon senkantèn moun nan tout depatman Latibonit lan medam e mesye pou fè antèn pou li, pou ba l enfòmasyon sou lapolis, pou ba l enfòmasyon tou sou divès moun yo ta sispèk k ap mete kontwòl sou baz la enben moun sa yo e donk se gwo danje ki pandje sou tèt yo paske Luckson nan misye deside la a enben fòk baz Gran Grif li menm E pèsòn pa gen bon jan enfòmasyon sou yo paske nèg yo ap fè yon pil dezòd la nan Lyankou la a avan yè, nèg yo retounen frape aprè yo te fin touye 6 a 7 polisye yo. Ebyen mèt ap di mesye chèf gang Luckson la a e misye e retounen nan Lyankou e se sa l bliye l pa fè e plis pase 6 a 7 moun te mouri epi boule yo donk se sa ki te pase nan Lyankou. E medam e mesye nou pral envite w gen detay avèk e dòk e tout dènyè enfòmasyon sou sa kap fèt nan depatman Latibonit lan bò kote otorite e legal yo ki gen pou e ki gen pou devwa pwoteje popilasyon ki gen pou devwa e bay sekirite nan peyi sa e nou wè bandi fin pran peyi a bandi kap fè lalwa kap fè e defè Malerezman e lapolis la otorite yo e mete yo pi piti ke bandi e se nèg sa yo kap dirije e bandi yo fè la lwa jan yo vle otorite nan kouri antouka nou pral envite w gen detay rete konekte ou sou TV lakay haiti.com nap tounen. Mèsi anpil mon frère mon ami donk ke Dye te benis ke Dye pran swen de twa epi nap ale pi rèd fòn di w se ke Luckson. Misye ouvri yon ankèt nan baz Savyen an donk yè a. E nou aprann ke Lixon pa dòmi. Misye pa dòmi seryezman e se pou sa ke jodi a misye poze yon aksyon. Ok misye poze yon aksyon jodi a kisa ki pase gen anpil enfòmasyon kap dekoule de baz la Luckson pa konnen kot yo sòti e tout sa Luckson fè nan baz la nou konnen misye vire nou konnen misye tounen nou konnen. Misye vin gen pwoblèm Nixon Napoleon. Ebyen, misye ouvri yon ankèt yè pou al detèmine kiyès moun nan baz la ki genyen kominikasyon avèk mwen. E vire tounen misye ap site nom nan baz Savyen an, Luckson. E misye menm fè plizyè kout fil pou ap mande kiyès ki Azarel la menm an jeneral. Luckson General Luckson chèf gang savyen an Ebyen misye rive ouvri on kont Facebook Kont Facebook la ouvri Nan menm kote kont lan ouvri a nou pa pran omwen inè pou n konn kont lan ouvri e nou genyen non kont lan. E sak dwòl la se ke sou kont sa Luckson voye on mesaj bay on moun e nan mwens ke kelke segond nou gen mesaj la. E nou wè kisa misye di nan mesaj la. Ok misye ouvri on kont Facebook pou al chèche gen kontwòl baz la. Ebyen lè mwen gen enfòmasyon an mwen lage yon pòs yèswa ebyen misye wè pòs la e maten an misye arete 2 sòlda Luckson arete 2 sòlda nan baz la jiska mentnan nèg sa yo mare savyen. Dakò? Misye arete 2 solda nan baz la maten an paske lè mwen fè pòs la yeswa, misye vin sispèk ke m gen kontwòl baz la seryezman, misye al poze lapat sou 2 anketè mwen. Wè misye al poze la pat sou 2 solda e fòm baw verite 2 solda misye pran yo ebyen se 2 solda e ki jisteman konn banm enfòmasyon vre de baz la ok se 2 solda misye pran 2 solda se 2 solda ki konn ban mwen enfòmasyon vre de baz la. Ok Don E Se vre ke Neg yo se bandi Se vre ke neg solda gang li arete yo se bandi yo ye men Yo konn Jisteman E Di mwen enpe sa kap pase Nan baz la Donk misye arete neg yo E M pa konnen koman misye fè konnen An jeneral E m pa konn kòman misye fè konnen an jeneral se se 2 nèg yo ki ap founi m enfòmasyon. Donk misye sanble gen yon bon yon dyab avèk li. Misye al tonbe sou nèg yo dirèkteman. E m pa konn si misye ap touye nèg yo. E sak rive la a medam mesye. Don e misye fè aksyon an jis pou m pa genyen kontwòl ebyen e baz la e depi lè sa a nou e e nou ka pa e jisteman nou vin pa genyen kontwòl baz la ankò nou vin pa gen kontwòl baz la. Ou konprann donk e. Donk anfèt nou sa li li. Donk bon antouka si li depann de misye men kanmenm mwen diw ke sak rive a donk misye arive nèg yo, nèg yo mare jiska misye t nan baz la eske misye ap touye yo eske lap lage yo tou m pa konnen men kanmenm se yon dosye ke nap swiv e dirèkteman nap swiv dosye a dirèkteman e paske e misye e nèg yo te kreten tou nèg yo kreten paske nèg yo mete nom sou telefòn nan. Nèg yo mete nonm sou telefòn nan dirèkteman e ki fè ke nan kad rechèch misye pral jwenn ke ebyen misye e misye pral jwenn efektivman e nonm sou telefòn nan alò se pa telefòn nan yo wè non men se nonm. E se nonm yo wè e misye vin referel avèk mwen avèk mwen menm an jeneral ki kap denonse baz la ki genyen enfòmasyon de baz la alò e men kanmenm e nou swete ke lapolis e fè mye de sa kap pase. jisteman anndan baz Savyen an, puiske nèg sa yo, yo pran kontwòl tèritwa a seryezman pou yo fè, pou yo vòlè, pou yo fè demagoji yo, pou yo kidnape moun, vòlè afè moun, donk eksetera. Donk, se nan sa nou ye la jodi a. Ebyen, ann avanse dirèkteman, puiske. genyen nan Lyankou se antèn baz Savyen yo nou pral gade lis sa a pou madam mesye nou pral fè yon ti koudèy sou li. Ok Nou te mete Antèn nou sou Savyen Nou te mete Antèn nou sou E vèrèt Ebyen eske n konnen Bòkò Ugens ki te mouri a ki se papa ti mesye ki te pale nan radyo a la a, lè bòkò Huygens mouri, gen plizyè sòlda Savyen k al nan vèy la. Gen plizyè sòlda Savyen k al nan vèy la. Ebyen! Mesye sa vye yo se ke yo jwenn plizyè moun ki ba yo ranfò e ki konstitye antèn pou yo. Ebyen nou pral dekouvri gon demwazèl ki rele Sala. Sala sa a li soti nan labadi. Yon demwazèl. Li rele Sala. Sala sa soti labadi. Li rete nan ri Orano. Nan labadi. E avantyè swa. Se demwazèl sa a ki rele Sala a, ke nou gen foto l, ki a 11 zè di swa, li pral deplase avèk yon bòkò ki rele Ti Nonm, ki soti Labadi pou al fè maji. pou neg yo nan savyen ok donk sa la li soti labadi donk a 11 heure avantyè swa li deplase avek on ougan on bòkò. Le travèse rivyè a a 11 è pou l rantre Savyen al mennen on bòkò bay nèg yo pou fè wanga. E dapre sa nou aprann, Sala ap diskite. Sala di se pa li menm. Sala di l pa konn anyen. E de bòn sous nou konnen Sala. Li sèvi de antèn e li sèvi tou de demachè pou mesye gang Savyen yo. Donk nan departeman Lartibonit lan presizeman ba Lartibonit lan. Dakò? Sa la. Mentnan fò n di w tou se ke. Gen yon lis ki vin nan men nou. E nou fè omwen 2 jou ap travay lis la. E pou nou jisteman e wè eske Sabine Mirville, Ulysse, eske. Lis sa a kòrèk? Èske l konfòm? Èske se verite? Ebyen, nou pral dekouvri ke lis la se yon lis ki verite, ki pale koze serye. Nou pral pale enpe de lis non moun sa yo, medam mesye. Jan n te di w se ke Luckson, misye ouvri yon kont Facebook ZO Dakò Al sou Facebook ou wap tape mafya yo zo M A F Y A yo zo Y O Z O Sa se kont Luckson fenk ouvri a. pou kapab chèche kontwòl moun kap bay enfòmasyon nan baz la e misye ekri yon mesaj avèk yon moun ebyen mwen genyen pòs la e m genyen mesaj la misye ekri a ok misye ap trete yon lòt moun e fèzè dakò. Men lap pale avek on journaliste ok misye ta pale avek on journaliste bon e se nan sans sa tou wi ki fè ke misye pral arete 2 solda nan baz la ki konn founi mwen enfomasyon e ki sèvi de antèn pou m gen kontwòl baz la, kòman baz la opere, paske vòlò rete vòlò, èske w la? Vòlè rete vòlè. E vòlè rete vòlè. Ok. Vòlè rete vòlè. Hum. Trè enpòtan. Ebyen, nan lis sa a nou gen la a. M pap kouri non m pap kouri nape nap fèl slow pa gen bagay kouri la nan lis nou gen nan men nou an la nou pral eseye gade kèk non pa bliye si w al sou facebook sou non mafya yozoss wal gade li wap wè l gon foto zam on gwo zam. e m pa konnen e zam sa ki zam li ye men se kòmsi w ap wè li tou vini avèk sak pou pote l valiz li men sanble se yon zam avèk kamera oubyen lonnvi m pa konnen donk m pa konn zam mwen menm m pa konn manyen yo m pa konn anyen m pa nan vòlò m pa nan gang èske w la e donk humm trè trè enpòtan wi la. Ebyen ann al gade pou nou wè. Nou pral gade. Pataje emisyon an hein. Nou pral gade pou nou wè. Nou pral gade pou nou wè lis non moun sa yo k ap sikile a. Donk nou te travay sou yo. Donk nou jwenn verite. Gen yon sèten nèg ki rele Frantzy. Frantzy sa a gen yon anketè ki di m se yon nèg ke l konn depi lontan. Misye sanble ta vrè antèn donk baz Savyen an. Li se pitit Dukens. dispansè ok se sa donk enfòmatè a li rapòte mwen on sèten de Frantzy gason e on sè de Frantzy men son gason ok e genyen tou yon sèten de e Tibenn. Ti benn sa a li menm, Sara Woz, li rete bò izin glas la vèrèt. Bò izin glas la ti e vèrèt, donk yo ta sible l kòm moun k ap fè antèn. Genyen Mari Klod, s on fanm, yo di m se madan ti benn. Yo di m ke se yonn nan moun ki se antèn Savyen. A yo mele wi. A yo anpil. Ben pou jan peyi sa ye la pou ke mwen menm m tal fè antèn gang, antèn vòlè. Mwen sa. A prefere mouri. Bon. E eske se grangou a? Eske se moralite yo pa genyen? Eske se vòlè yo vòlè menm? M pa konnen. Ok. Genyen yon sèten de Marie Claude. Misye rele Jean Hugues Thirial m kwè. Majori alyas Facteur se bon zanmi li. Men, e m pa konnen poukisa yo met non misye la a. Men, misye pa twò pa, non l pa konn site nan zafè moun. Gen dyezon, misye se yon gason. Misye se Marie Mathilde, pitit Naithilde. Se sa e sa n gen la a nan men nou la a. Hum! Bagay rèd wi la. M salye zanmi mwen Ginette Lamour, baz pa mwen e zanmi m toutan. Emily e gen tou Samaka Glorieuse, Jean Lami Lami, Jean Pedro Charles, respè pou nou. Respè pou nou. Bon, mwen menm. Poum tal nan bay gang pou nèg? M pa fou monchè. E kòm m pa fou monchè, m danse n gang pou nèg monchè. M pa fou. M pa fou monchè. Ou konprann? M pa fou. E genyen tou on sèten de e Sonsonn. Misye se yon gason. Donk e Sonsonn nan li rete li menm e anndan donk e Replou. Li se chofè taksi. Moto. Edson Bernard Edson Bernard Yo di misye rete Li se pitit Benita Sè Berthony E non l site kòm moun ki santèn gang N ap vanse Ok Gen Ezayi Ezayi sa a an jeneral s on gason Ok Ezayi. Misye rete e badoda. Li se yon nan moun kap transpòte katouch pou bandi yo. Daprè sa ki ekri la devan nou nan lis sa. Ok. Gen Maxime Beaubrun. Se yon gason yo di m li se nèg Kano. Alò, non l nan lis kòm moun ki ta jisteman donk ap antèn ki sa antèn nèg yo. Sa se yon lis pasyèl. N ap vanse. Genyen madanm Vite. Son fanm m tande yo di mwen. Li rete kay souvni an. Yo dim ke son moun an jeneral kap fè antèn pou gang tou. Bagay yo anpil. Genyen Ferial. Donk Ferial sa a son gason. E m genyen non n ki vin devan m plizyè fwa. Li se frè Majori. Li rete Desjardins nan Kouban. Se vnè ya. Majori. Majori alyas faktè se frè l. E nèg ki nan prizon an. Ok. Nèg ki nan prizon an. Genyen tou Junior. Li son gason. Yo di ke li gen yon ti boutik nan rantre lopital dechapèl la. Bò chèn lan a dwat. Se sa wi la. Lis la di. Don. Sa vle di ke moun sa yo se de moun ki transfòme tèt yo kòm etan e toute bandi. E, èske w la? Se de moun ki ta, ki, an di pito, ki ta, e transfòme tèt yo sou, sou fòm toute bandi, e pou jisteman bay bandi enfòmasyon. Sa rèd nan peyi a wi. Bon tèlman grangou a rèd tou donk anpil moun pèdi moralite yo. Genyen tou Dominik. E Dominik sa a yo di m son gason li rete Ponpa Remon. Ponpa Remon sa a se kote nèg yo sot pran 2 bis la a toutalè a chaje moun. Sa dwòl. E genyen tou Ewod. Bagay yo dwòl wi, yon fanm nan antèn bandi, yon fanm wi, bon pou yon fanm nan bagay sa wi mesye, ayayayayayayayayayayay, gen tibin, yo di son fanm li ye men, tibin ozana, men gon dam ki se enfimyè, m pa kwè se li non. Dam sa e pale podyab ok e dam sa e kap fè le tou de rezo sosyo yo vokal li pale ok e non se beno zana e bon la yo pale de zana fanm nan donk li menm li pa konn anyen li se enfimyè yo dil se mennaj nou twòp li rete nan rantre radyo kreyòl la. Bon e dam ki enfimyè a e li menm e tout vrèsanblans ta fè kwè ke ke li pa konn twòp detay e nan mouvman ebyen sa a kòmantè n ba yo anpil wi medam mesye ba yo anpil hein. Vreman vreman anpil vreman vreman anpil don e men sak pase se ke genyen yon yon baz gang nan maren maren an se nan se nan se nan vèrèt se sou zòn vèrèt li ye zòn vèrèt maren. Donk nou pral tande koze wi. Ou wè peyi a, peyi dayiti se trè difisil ok e hum se sa e ok e hum. Bon antouka nou pral chèche plis enfòmasyon puiske gen yon anketè ki di m la pdg e.